Saint-Esprit, agis maintenant. Dieu Tout-Puissant, Papa, qui pleure dans le ciel, là, moi béni, non, moi exalté, non, cher Seigneur. Merci parce que c'est bon Dieu, c'est roi des rois, c'est Seigneur des seigneurs. Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour ta présence, merci parce que tu es Dieu, tu règnes, tu domines, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Mwen adore yo, mwen glorifye yo, mwen egzalte yo. O, byenvini, Sentespri, byenvini pou ansenye nou, byenvini pou kondui n nan tout verite a, byenvini pou louvri zye nou, byenvini pou eklere nou. Byenvini, Senyè, pou ke vwal nou yo kapab tonbe dan le non de Jezi. Byenvini pou W anlve tout vwal ki bare nou, ki anpeche ke nou dekouvri verite a, Senyè. Menm jan le Saint Esprit de Dieu te anlve vwal Saul lè l te sur la route de Damas, Senyè nou mande w tanpri par mwayen paròl ou, par la puissance du Saint Esprit ke tout vwal nou yo kapab tonbe dan le non de Jezi e ke zye nou louvri pou nou konprann Ki sa ki adorasyon e pou nou pran pozisyon Senyè pou nou ofri w adorasyon ke w ap chèche nan men nou an paske w bezwen pou nou adore w an espri e an verite e nou pap ka rive adore w an espri e an verite otan de fwa ke nou pa konprann ki sa k adorasyon an otan de fwa ke Sentespri pa ansenye nou, nou pap ka rive nan nivo, nan dimansyon adorasyon ke wap chèche a Senyè Dye. Aprè midi a ankò nou vle ke prezans ou kondwi nou, ke le Sespri ansenye nou Senyè e ke nou chak kapab twouve kichòy pou lavi nou Senyè. Se priyè nou adrese a ou menm o non de Jezikri de Nazarèt. Amèn. Donk Bondye beni nou donk sè ivna Bondye beniw frè djenò Bondye beniw donk si petèt chak moun ki te monte te kapab fè nou konnen ke ou la donk se tap se tap sa tap fè du byen petèt jan sè ivna li fèl jan frè djenò li fèl donk chak moun ki te kapab monte yo te kapab fè nou yon siy pou ke yo fè nou konnen ke yo la ansanm avèk nou. Donk pratikman jodi a nou kòmanse avan 3 zè 30, nou kòmanse avan 3 zè 30 jodi a, donk nou pa t anonse sa men nou kòmanse avan 3 zè 30 donk nou espere ke nou pral pase yon trè bon moman ansanm dan la prezans de Dye. Mèsi a ou menm ki deja rejwenn nou e mèsi osi a tout moun ki ap rejwenn nou toutalè. Donk, m panse ke yonn nan gran, gran, gran kout men ke ou kapab bay, se ke ou menm chak fwa ou monte, ou pataje live la. Donk, chak fwa ou menm ou monte, ou pataje l, tankou Frè Dieunord, Frè Dieunord monte, ou pataje l avèk tout zanmi w yo e ke moun ki an zanmi avèk ou sou Facebook yo, y ap kapab rejwenn nou. Sè Yvena ou monte, donk ou pataje live la avèk zanmi w yo e konsa, Paske sa fè anviron 2 mwa ke nou la chak dimanch, donk nou rate kèlke dimanch. Men nou la pou nou kapab ansenye, pou nou kapab pataje la pawòl de Dye. Donk nou te gentan wè plizyè mo, nou te gentan wè plizyè mo. Jodi a nou genyen yon lòt mo grèk ke nou pral wè nan kad definisyon ke n ap pote a adorasyon. Donk jiska prezan nou ap abòde. Adorasyon, donk trè sètèneman aprè nou fin abòde adorasyon wè ki sa li ye, donk aprè m panse ke diman si Dye ve nou kapab kòmanse abòde la louwanj. Donk yonn nan mo, jodi a mwen ta vle wè dènye mo grèk ke nou ta ke nou vle konsidere pou ladorasyon epi fè yon rapèl e konsa dimanch si Dye ve nou gen chans tout fwa se se Bondye pèmèt li pou n te kapab kòmanse pale anpe de la louwanj. Donk yo di nou ke mo sa li anplwaye anviwon 59 fwa dan le Nouvo Testaman. Li anplwaye anviwon 59 fwa dan le Nouvo Testaman. E mo chaka, mo ebre chaka nou te wè l te di se koube, se pwostène swa menm pou randre omaj e onè. E pwoskineo li menm li vle di, pwoskineo li vle di se koube e beze lamen. Donk, salmis lan pa ta ka di ke tou se ki respire adore Letènèl, paske tout moun pa ka adore Bondye, paske fòk ou pase par la nouvèl nesans pou rive adore Bondye. Donk, si adorasyon, piske adorasyon se yon entimite avèk Dye, tout moun pa ka rive. Adore Bondye men tout moun ka rive louwe Bondye paske tout moun benefisye de solèy la ou benefisye de lalin nan ou benefisye de oksijèn ke Bondye li menm li bay donk se sa fè tout moun kapab rive louwe Bondye paske an jeneral ou louwe Bondye pou sa li fè ok e ou adore Bondye pou sa li ye donk sa Bondye li menm kapab fè kapab varye nan yon peryòd avèk yon lòt. E ou pa kapab koube e beze lamen de kèlken san pa genyen lanmou. Donk se sa k fè dimanch lan nou te montre w ke yonn nan bagay ki se yon poto mitan nan adorasyon li se lanmou. Donk e nou te montre w ke p ap genyen lanmou san lakònesans, p ap genyen lanmou san larevelasyon. Donk se sa k fè. Se kourbe, beze lamen, li mande, fòk moun sa a li genyen dabò yon entimite avèk Dye. Fòk li son chouchou de Dye. Fòk li son pasyone de Dye. Se sa k fè un adorateur c'est un chouchou de Dieu. Un adorateur c'est un passionné de Dieu. Un un adorateur se se se yon moun ki ki ki ki gon k ap devlope yon ami Ayisie kap devlope yon relasyon avèk avèk Bondye. Donk ou kapab gen yon moun, ou kapab gen yon moun ke ou zanmi, ou ou ou ou montre ke ou zanmi avèk moun nan, men o fon ou pa zanmi avèk moun nan vre. Petèt ke se yon bagay ke moun nan genyen, ou vle pwofite de sa moun nan genyen an, petèt ke se yon enterè ke ou wè nan moun nan ke ou ap chèche. Maintenant, l'adorateur ne cherche pas la main de Dieu, mais l'adorateur il cherche le cœur de Dieu. D'accord? L'adorateur ne cherche pas la main de Dieu, mais l'adorateur cherche le cœur de Dieu. Donc, yon moun ki zanmi avèk yon moun ki jis wè petèt moun nan gon, gon bagay li bezwen profite, donk li montre ke l zanmi avèk moun nan. Donk se sa k fè yon adorateur se pa yonn ki la, qui vient chercher les mains de Dieu, ça veut dire qu'il vient chercher, qui vient chercher caille que bon Dieu capable, qui vient chercher l'argent que bon Dieu capable, mais qui pas intéressé à Dieu. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui, qui, qui s'intéresse à Dieu, mais pas aux choses de Dieu. Dakò? Se pa yon moun ki entèrese avèk sa Bondye ka bay. Piske Bondye ka bay lapè, Bondye ka bay sekirite, Bondye ka bay viza, Bondye ka bay lajan, donk mwen entèrese a Dye. Non! Se nè pa, se nè pa, se nè pa vrèman le kè de l'adoratè. Le kè de l'adoratè se, se, se, se gen, li genyen ladan l yon pasyon pour Dieu. Li genyen yon amour pour Dieu. Donk moun sa a li vize le kè de Dieu. Li vize le coeur de Dieu, men l pa vize les mains de Dieu. Sa vle di se pa sa Bondye ap bay ki enterese l. Donk moun ki zanmi avèk moun nan pou l pou l pou l kapab benefisye de yon bagay ke moun nan genyen, donk yn fwa ke moun nan pa gen bagay la ankò, amitye a li fane. Donk si yon moun w ap chèche les mains de Dieu, yn fwa ke w pa wè de manyè vizib la bénédiction de Dieu nan lavi w, donk sa ap refwadi w. Ok Bondye beni w frè Jean Philippe nou byen kontan ke w fè nou siy de vi donk chak moun ki monte kapab fè nou siy de vi fè nou konnen ke w la epi lòt bagay ke w kapab fè ankò se pataje live la donk chak fwa ke w pataje live la ou pèmèt ke yon lòt moun kapab rejwenn nou ou pèmèt ke yon lòt moun kapab benefisye de moman sa ke nou ap pase ansanm. avèk li. Donk imajine w pa egzanp, imajine w, imajine w dimansyon de respè, imajine w dimansyon de lanmou ke sa genyen pou, pou, pou koube w, pou koube w epi ou pran men moun nan pou w bo l, ou pran men moun nan ou bo l. Donk sa vle di. un esprit. leur adorer c'est ça, ça fait. On ou koube devant le Seigneur, le Dieu tout puissant, le grand je suis, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe, ou courber devant lui. Se kourbe e beze lamen. E ou di nou se yon mo ki ki repete anviwon 59 fwa dan le Nouvo Testaman. Donk pa bliye o depar nou te di yo ke yn grand parti de Lansyen Testaman li redije an ebre e petèt yn parti an arameyen e une grande partie dans le Nouveau Testament, les rédigé en grec. C'est ça que fait le pour les mots hébreux, nous t'es considéré dans l'Ancien Testament, et le pour les mots grecs, nous, nous, nous, venons maintenant dans le Nouveau, dans le Nouveau Testament. Donc, nous voyons que Adorasyon, li gen yon dimansyon pwofond dentimite. E se sa k fè yo, yo ba nou kèlke sinonim. M panse ke m te kòmanse wè kèlke sinonim avèk nou de mo adore. Adore li vle di eme, kominye, onore, admire, estime, respekte. Si m te kapab site sa yo sèlman. Donk tout sa yo se de mo ki fè panse a ladorasyon. Mentenan, nou te wè plizyè mo, nou pral gen pou nou fè yon rapèl, alafen n ap fè yon rapèl, pwiske nou espere jodi a tèmine avèk adorasyon. Nou espere tèmine jodi a avèk mo orijino ke nou ta pwè de adorasyon yo pou ke dimanch si Dye ve nou kapab kòmanse avèk dirèkteman la louwanj. E sitou gen moun kap atann ki bezwen konnen diferans ki genyen antre ladorasyon e la louwanj donk nap genyen pou nou pou nou kapab fè sa nan jou kap vini yo. Donk adorasyon se yon relasyon. Adorasyon se yon relasyon. Donk adore Dye se avwa yn relasyon avèk Dye. Se sak fè nou te di tout lavi di kretyen li se adorasyon ki rezime l. Ok ladorasyon na ni kòmansman ni fen. Sa vle di yon kilt kominotè, m ta vle w byen byen sezi sa, yon kilt kominotè kapab gen yon kòmansman li ka gen yon fen. Ok, yon kilt kominotè, sa vle di yon kilt an kominote, yon lè w reyini legliz la avèk lòt sen yo, donk sa se yon kilt, n ap fè yon kilt kominotè, li kapab gen yon kòmansman, l ka gen yon fen. Men ladorasyon an li menm menm, ki se relasyon m avèk Bondye antanke kwayan, ses relations avec bon Dieu, relation père-fils. l'adoration véritable, c'est une relation d'amour entre le père et le croyant, Entre le père et le croyant, entre le Père et l'adorateur. C'est ça, une adoration véritable, une adoration qui, qui, qui, qui réelle. Donk nan luk chapitre 4, le uityèm vèsè. Nan Luk chapitre 4 uityèm vèsè, donk nan chapit sa a, se istwa kote ke Satan te vin tante Jezi. Se istwa kote ke Satan te vini tante Jezi. E youn nan bagay ke m vle atire atansyon ou, Satan est en quête d'adoration. Sè evna bondye beniw. Sè evna se sèm paske m gon sèm ki rele evna donk se yonn nan sèm yo sè evna Joseph donk bondye beniw ok nou vle fèw konnen ke satan li menm li an kèt dadorasyon e yonn nan bagay kem vle m vle atire atansyon chit satan menm sak pouse satan Sa k pouse Bondye presipite Satan anba se paske Satan anvye adorasyon ke Bondye ap resevwa. Satan vle toujou resevwa adorasyon ke Dye ap resevwa. Donk, piske nan syèl la jalouzi Satan parapò avèk adorasyon ke Satan wè Bondye ap resevwa, donk Satan vin ògeye kounye a. Satan vin santi ke plas Bondye se li ki ta sipoze okipe plas Bondye. E m vle fè w konnen se youn nan bagay ke Bondye pa jwe avè l, sa ki rele adorasyon. E sa k fè m kwè Ezayi di konsa, Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donk, sa ki konsène adorasyon ki rezève dirèkteman a Dye, Dye jalou pou sa. Dye pa negosye adorasyon. Donk, dèke. Ou vini pou manyen adorasyon se plim je Bondye ou vini pou manyen. M pa konn si w konprann. Dèke w vini pou w manyen adorasyon, ou vini pou manyen plim je Bondye. Donk, nan syèl la, Satan jalou de adorasyon ke Bondye ap resevwa. Donk, kounye a, Satan vle pou l resevwa adorasyon, premye bagay Bondye fè, Bondye presipite l. Bondye presipite l, paske se sèlman Dye ki dign dadorasyon. C'est seulement Dieu qui digne d'adoration. Dieu, c'est le sujet et l'objet de notre adoration. Dieu, c'est le sujet et l'objet de notre adoration. Maintenant, dans Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, quand que Jésus-Christ fait une jeûnée, Ok, Satan parèt pou vin tante Jezi. Donk nou konnen istwa w la, donk m pa bezwen rakonte tout istwa w la an detay, men Satan vini pou l tante Jezi. Men sa k plis enterese nou se kote ke nan vèsè 8 la, nan vèsè 7 la, kote ke Satan ap di a Jezi, Men tout sa ki pou mwen. Men tout sa ki pou mwen. E trè sètèneman, se pa de sa m ap pale, men m vle atire atansyon nou, lè Satan di tout sa pou li, yo pou li vre, paske l te genyen yo ann Edenn. Oke, se pa de sa n ap pale jodi a. Satan te genyen yo vre ann Edenn. Li di, men tout sa ki pou li. Donk, si w pwostène. Si w pwostène e adore m, m ap ba ou yo. Si w pwostène ou adore m, m ap ba ou yo. Lik chapitre 4. Nan vèsè 8 la, Jezikri reponn li. E yon nan bagay lè map li tèks sa, map li Tentasyon de Jezi, yon nan bagay ke map rive konprann, tout, lè, lè, lè, lè satan, lè satan di a Jezikri, si w fè wòch yo, fè wòch yo tounen pen, m konnen w grangou, eksetera, e, e, e, e, Jezikri reponn li, Jezikri di l konsa, Lòm ne vivra pa de pen sèlman. Men, bon m vle nou konnen ke virgil la gen anpil enpòtans, donk m espere ke nou konprann sa, kote virgil la plase nan tèks la, li gen anpil enpòtans. Donk, se pa de sa n ap pale, m p ap rete ladan l. Donk, Satan di a Jezikri, Fè wòch yo tounen pen, paske w grangou, eksetera. Kounye a, Jezikri, Jezikri di konsa, Lòm ne vivra pa de pen sèlman, men de tout pawòl ki sò de la bouch de Dye. Ok? Si Kris te di lòm ne vivra pa de pen, virgule seulement, donc c'est autre chose, d'accord Mais Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, virgule, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième ça Satan dit comme ça, la en bas, Bon Diyo ap pas se zanj li yo lod. Tout sa yo se le parol vreman ke Satan itilize. A travèl esen dikritur, Pawòl sa yo, yo mansyone, egzakteman yo mansyone. Donk, nou pa, se pa de sa n ap pale yè aprèmidi a pou nou ta ba ou referans yo, men yo mansyone vrèman. Donk, Satan di Jezikri, Lage kò w anba a, Bondye ap pase zanj yo lòd pou, pou, pou, pou, pou yo pote w nan pla men w pou, pou anyen mal pa rive w. Oke? Jezikri di l konsa. Pou l di l, Retire toi de moi, Satan! Jezi nève. E sa fè m te di ke dè ke ou manyen adorasyon, ou manyen plim je Bondye. M pa konn si n konprann. Dè ke ou manyen adorasyon, ou manyen plim je Bondye. Jezi Kris di, Retire toi de moi, Satan! C'est le mot proscuneo. Oh. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras. Donc, mon qui te suivent avec dans le jour passé, ici, servira, c'est le mot latrio. Ok Ici servira, c'est le mot latrino. Tu adoreras. C'est le mot proscuneo ». Luc chapitre 4, verset 8. Tu adoreras, le mot proscuneo ».« tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Servira, c'est le mot latrino. Le le mot latrino, nous dirons que il fait référence à la condition d'un esclave Ok, il fait référence à la condition d'un esclave. Donc, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dans ce verset-là, il y a deux mots grecs. Dans ce verset, il y a deux mots grecs. Il y a le mot proskuneo et il y a le mot latreno ». Il y a le mot proskuneo, tu adoreras. Le mot latreno »,« tu serviras, serviras. Donc, nous que c'est toujours mot adoration qui a répété, j'ai noté que mot adoration ligue un rapport avec le service que a fait pour Dieu par rapport à appartenance à Dieu, par rapport à appartenance à Dieu. Donc c'est de de l'adoration, c'est de l'adoration. Donk li di, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donk adorasyon Bondye pa negosye sa. Bondye pa negosye sa, Bondye Bondye Bondye pa jwe nan sa konsène adorasyon l. Li pap pataje glwa li a pèsòn. Donk tout sa satan te di avèk Jezi, m gen enpresyon Jezi te reponn li te reponn li yon fason. Men yn fwa ke Satan li menm li atake adorasyon, Jezikri reponn li, je dirè, avèk fraka. Jezikri reponn li avèk fraka, Jezikri reponn li avèk veyemans, yn fwa ke Satan li menm li rive dan le domèn de ladorasyon. Donk pa bliye ke nou te atire atansyon pou nou te di w ke depi nan syèl la, donk Satan li menm li an kèt dadorasyon. Li ap chèche adorasyon e se sa menm ki te pouse ke l te leve talon kontre Dye. E w ap wè isi, malgre Bondye voye Jezikri, donk menm jan èdmi an te konprann ke li te devye le premye Adan, paske Bib la prezante nou Jezikri kòm le segon Adan, Bondye, Bib la prezante nou Jezikri kòm le segon Adan, donk menm jan èdmi an te. te devye le premye Adan li panse ke lap ka devye Jezikri e wap wè ke kote li al atake dènye bagay li al atake lap atake dirèkteman nan adorasyon paske finalite èdmi an se poul jwenn adorasyon finalite èdmi an se poul jwenn adorasyon èdmi an li toujou anvye de adorasyon Li toujou ta vle ke adorasyon ke Bondye ap resevwa se li menm ki dwe resevwa adorasyon sa yo. Donk se sa k fè mwen menm avèk ou nou sipoze ekstrèmeman pridan paske adorasyon se yon domèn ki otman espirityèl, se yon domèn ki otman sansib, donk nou dwe pran pozisyon nou pou nou adore Lesenyè. Ok nou e mwen te montre w ke o depa ke tout moun ap adore donk si wap adore se pa Bondye ki resevwa adorasyon an donk se lòt la ki resevwa l si se pa Bondye ki resevwa adorasyon an donk se lòt la ki resevwa adorasyon an. Donk mwen mwen ankouraje nou kontinye pataje live la avèk avèk zanmi nou yo pou ke nou kapab tout plis plis moun kapab rive okouran de pataj sa ke nou ap fè ansanm. Donk nou te wè 3 mo mwen vle fè yon rapèl donk mwen vle ke nou byen konprann le sans de ladorasyon. Donk petèt ke dimanch si Dye ve, n ap kòmanse abòde la louanj. Donk nou te wè 3 mo, nou wè pou nou pou nou eseye konprann sans adorasyon, nou wè 3 mo ebro, nou wè 3 mo grèk. Ok, nou wè 3 mo ebro, nou wè 3 mo grèk, jodi a se te dènye mo ebre. Donk se pa sèlman mo sa yo ki egziste, donk gen lòt mo toujou. Donk men nou pa ka fè tout tan nèt ap pran de mo, de mo ebre, de mo grèk. Donk nou sèlman eseye konsidere 3 mo ebre, 3 mo grèk. Nou pral fè l menm jan an osi pou la louanj, pou ede nou gen yon gen yon ide klè e nèt de sa ki adorasyon, de sa ki louanj, pou nou kapab avanse, avanse vrèman nan vif, nan vif sijè a. Donk tout sa n ap fè la yo se pèmèt ke ou rive konprann sans adorasyon, ou rive konprann sans la louan, pou ou rive konprann sans la louanj, E pou nou kapab chemine. Dakò? Donk se, se, se, se pèspektiv la li menm sa. Donk, mwen, mwen, mwen ta vle ke tout, nou tout ki, ki, ki ap tande m depi kèlke tan sou, sou paj sa, pou nou kòmanse pa konprann kisa ki adorasyon. Donk mwen kwè ke ou pa p met nan tèt ou yon kesyon de chante ki se adorasyon. Donk, pa di m ke kounye a w ap di ke si yo di w w ap, kisa adorasyon ye, ou pa kab di. An kèlke mo, ki sa adorasyon li menm li ye? Donk, adore se pa yn kesyon de rale chan desperans mwen pou m chante, se pa yon kesyon de m rale, m rale, m rale yon mizik kèlkonk m ap chante. Donk, se pa sa ki adorasyon an, e mwen espere ke ou kapab fè diferans lan, ou ka an mezi pou w fè diferans lan, pou w eksplike ki sa ki adorasyon an. Donk nou te wè 3 mo ebre, donk rapidman m ap fè yon rapèl jeneral sou sa ke nou te wè an sa ki konsène adorasyon, dakò. Dimanch si Dye ve, nou pral abòde dirèkteman la louwanj. Donk epi nou ap kapab rive fè yon diferans pou ou antre ladorasyon e la louwanj. Donk trè sètèneman o fu a mezi ke w ap swiv nou, w ap kapab fè diferans lan ou menm, dakò. W ap ka fè diferans lan ou menm antre adorasyon e louwanj. Se gad la site ve di se koube an manifestan yn grand krent e un grand respè, donk dabò nou te wè ke lèw pale de adorasyon ou pale de la krent pour Dieu ou pale de respè kew genyen pou Bondye se sa ke nou te wè ke mo se gad la li te ve di nan live ke nou te fè deja yo donk siw te rate live sa yo nou ankourajew ale sou paj la wap wè lòt live ke nou fè deja yo donk yo disponib sou paj la. E se sa k fè nou te wè ke adorasyon an, tout sèvis ke w ap fè avèk, w ap fè pou Bondye pa rapò avèk apatenans ou a Dye, li se adorasyon. E lè nou t ap wè le mo Abbad, nou te wè, nou te wè le poukwa. Dakò? Nou te wè le poukwa, nou te wè ki motif ki pouse ke w ap fè travay ke w ap fè pou Bondye a. E twazyèm mo ebre ke nou te wè se te chaka. Dakò? Se te, se te, se te chaka. Twazyèm mo ebre ke nou te wè nan kad nan kad mo orijino ke nou tap konsidere pou adorasyon. Donk li te vle di li te vle di travaye ok li te vle di se kourbe an manifestan yn grand krent non li te di se kourbe se prostène swa menm pou rann omaj ok se te sa le mo chakra te vle di se kourbe se prostène swa menm pou rann omaj e onè. Donk, nou te montre w ke lè w ap adore Bondye, w ap rann omaj. W ap bay ochan a Letènèl. Dakò? W ap bay ochan a Letènèl. Donk, se sa, lè w ap adore Bondye. Se te twa mo ebre sa yo ke nou te wè nan kad tantativ de definisyon ke nou t ap pote. E nou te wè osi twa mo grèk. Nou te, nou te, nou te fè yon ti pale, fè yon ti rale sou kondisyon yon esklav, kote ke yon esklav li menm li pa genyen yon volonte vrèman, donk se sa mèt li li menm vle l fè, se sa esklav la li menm l ap fè. Donk nou te wè ke adore Bondye se yon sòt dabandon de swa, yon sòt doubli de swa. Et notez que par rapport à ce mot-là, qui fait penser à la condition d'un esclave, il y a un qui comme un obstacle pour nous à l'adoration, c'est encore nous-mêmes. te dis ça, c'est encore nous-mêmes qui avons un obstacle à l'adoration parce que notre moi, Li kanpe an kwa pou anpeche ke nou adore Bondye. Paske lè w ap adore Bondye, se yon sòt de depandans total. Yon sòt de depandans total, yon sòt d'oubli konplè, ok, yon sòt d'oubli konplè de swa. Donk se sa adorasyon li menm li ye. L'adoration n'a pas de fin parce que si l'adoration, c'est une admiration illimitée, ok, notez que à partir de ce mot c'est Seboumaï, donc adorer Dieu, c'est admirer, contempler la beauté de Dieu. Ok, contempler, admirer la beauté de Dieu. Donk lè yon bagay parèt bèl devan w li li frape rega w, li frape ekla w, donk ou rete w di waw! Ou rete w di waw! Donk se se sa ladorasyon. Donk se se rive kanpe devan Bondye ann espri epi epi w ap kontanple Bondye epi w rive yon moman w di waw! Ou di waw! Kèl Dye mèvèye tu yè! Ou emèvèye! Ou pa konn gen yon bagay ou wè, ou pa gen mo pou w esplike sa w wè a. Ou pa gen yon fraz vrèman pou esplike, pou w dekri sa w wè a. Donk, se sa k fè nou pral wè, lè nou gen pou nou avanse pi devan, pou nou al wè lèzèkspresyon, lèzèkspresyon dan ladorasyon, nou pral wè le silans se yn ekspresyon pwofon dadorasyon. Paske gen yon nivo rive nan prezans Bondye, ou pa gen mo. Gen yon nivo d'admiration ou rive devan le trône de Dieu, ou pa gen mo pou dekri Bondye. Ok, ou pa gen mo pou dekri Bondye. Ou pa gen mo pou di Bondye sa, sa ou santi a. Ok, ou pa gen mo pou di Bondye sa ou santi a. Ou pa gen mo pou eksprime Bondye e, e, e sa k'ap travèse ou la. E sa k fè ou rive yon moman ou fè le silans. Ou gen yon silans konplè. Ok ou gon sen silans, yon sen silans, yon silans respektye, yon silans respektye devan, devan le trone de Dieu. Donk, donk se sa ke adorasyon, nou te wè le mo seboumay, le mo seboumay ki, ki, ki vle di se, se yon, yon, yon admirasyon, yon admirasyon e sesi de manyè ilimite. Ok, ou rive nan prezans Bondye, wap kontanple la gloire de Dieu, wap kontanple la gloire de Dieu. E nou sonje ke, nou sonje ke Jozafa li menm, e non, pa Jozafa, Salomon, lè l t ap dedikase tanp lan, epi la glwa de Dye desann sou fòm de fimen nan tanp lan, e ke Salomon pa ka, pa ka kanpe devan, devan la glwa de Dye. Gen yon nivo kote w rive nan admirasyon, w ap admire la, la bote de Dye, donk, et le mot proskuneo, d'accord Le mot latrino » et le mot proskuneo, t'es répété. Donc, les Jésus-Christ dit, tu adoreras, ici c'est le mot proskuneo, et tu le serviras, c'est le mot latrino » Ces deux mots grecs-là, yo répété euh, euh, euh, l'un après l'autre dans, ce verset. Donc, moi, je pensais que, en gros, Se konsa n kapab rezime. Donk, adorasyon, nou poko nan kesyon chante ditou. Nou poko nan kesyon sa yo ditou. Donk, adorasyon se yn relasyon avèk Dye. Donk, frè Zakari, Bondye beni w. Donk, nou remake prezans frè Zakari ansanm avèk nou jodi a. Donk, Bondye beni w, frè Zakari. Oke. Donk, kesyon de w ap adore, donk se chante, donk se pa ankò leka. Dakò? Se pa ankò le ka, le chant n'est qu'une expression d'adoration, men le chant n'est pas de l'adoration. Ok? Donk, si ou pa devlope yon relasyon avèk Dye, ou pa devlope yon entimite avèk Dye, donk sèt kesyon de ou chante, donk sa pa vle di ke w ap adore. E pi devan nou pral wè kòman ou ka fè gon relasyon ak Bondye si ou pa nan la Bib, si ou pa dan la pawòl. E sa k fè nou te di, nou te di nan jou k pase yo, Ou ka fè tout lòt bagay, ou ka petèt ap chwazi fè tout lòt bagay an deyò de la Bible, men dè kil saji de adorasyon, ou pa kapab adore an deyò de de la pawòl, ok, ou pa ka arive adore an deyò de la pawòl. Donk se la pawòl de Dye kap pèmèt ke ou rive adore Bondye e sesi nan yon dimansyon veritab. Donk nou espere ke Bondye louvri zye ou, nou espere ke Bondye louvri zye nou pou nou rive konprann pwofondè kisa ki adorasyon an. Donk ladorasyon li menm se se la chanb sekrèt de Dye. Dakò? Adore Dye se antre dan sa chanb sekrèt. Ok se antre dan la chanb sekrèt de Dye donk se sa wi se sa adore Dye alòs ke loure Bondye se se rèste rèste su la galri dakò loure Bondye se rèste su la galri donk pi devan nou pral montrew ke se la louwanj ki mèn a la adorasyon dakò nap wè sa pi devan donk se la louwanj ki mèn a la adorasyon donk la adorasyon se la gal la la la louwanj se la galri se la galri de Dye. Ok, donk lè w ap loure Bondye, donk ou nan lakou a, ou nan lakou a. Alòske pou w rive adore Bondye, ou oblije rantre nan lye trè sen an. Ou oblije rantre nan lye trè sen an, ou oblije rantre nan la chanm prive de Dye, nan la chanm sekrèt de Dye. Donk, se pa tout moun nou abitye di sa avèk ekip de louwanj yo lè nou reyini avèk yo, lè n ap esplike yo ki sa ki adorasyon. Donk, se pa tout moun k ap vin lakay ou, w ap ouvri chanm ou pou w ba l rantre. Ok se pa tout moun kap vin lakay wap louvri chanm ou bal rantre donk gen moun ki vin lakay ou se sou galri a wap metel chita gen moun ki vini se nan sal datant lan wap metel gen moun ki vini wap metel chita sou kanape ok men ou pap pran tout moun pou fè rantre andedan chanm ou donk adorasyon se nan dimansyon sa li se rantre menm dan la chanm sekrèt de Dye la chanm prive de Dye se pa sèlman rete nan lakou a. Ok, men se rantre nan yon nivo entimite, rantre nan yon nivo de profondeur avèk, avèk Dye. Donk se sa ladorasyon. Nou espere ke Bondye louvri zye nou pou nou rive konprann sans vrèman adorasyon li menm li genyen e pou mwen menm avèk ou nou pran pozisyon nan tout bon vre pou nou adore Bondye. Donk dimanch si Dye ve, nou ap abòde dirèkteman la louanj. Donk mwen espere ke le Senyè kontinye ansenye nou, nou espere ke le Senyè kontinye louvri zye lespri nou, louvri zye kè nou pou nou kapab rantre nan yon dimansyon dadorasyon pwofond ke li menm li ap tann. Donk ke Bondye fè de mwen, ke l fè de ou de moun ki ap adore l. Tout bon vre. Nou te kontan jodi a ankò pou nou te ansanm. Donk se si e sèten frè Dieunord jodi a nou fè plis tan. Nou fè plis tan, nou pa pwomèt pèsòn anyen, men jodi a nou te kòmanse avan 3 zè trant. Pa vre frè Dieunord? Nou te kòmanse avan 3 zè trant jodi a e nou fè plis ke trant minit. Nou fè plis ke trant minit, nou pale plis jodi a. Donk nou espere ke dimanch si Dye ve, nou pa konnen kisa Bondye ap fè, men. Ce qui est important, donk nap toujou la, 3 zè 30 lan nap la pou nou kapab kontinye pataje la parole de Dieu. Donk menm si nou tèmine live la, kontinye pataje lyen an avèk zanmiw dakò? Pataje lyen an avèk zanmiw ki sou WhatsApp, Pataje lyen an avèk zanmi w ki sou Facebook. Pataje lyen an avèk zanmi w ki sou ki sou ki sou Instagram. Donk envite yo pou yo kapab rejwenn nou. Donk se ap yon benediksyon ekstraòdinè. Dakò? Donk avan nou ale, nou vle fè w konnen ke nou gen yon nouvèl mizik ke n ap gen pou nou prezante a popilasyon an avèk le piblik an jeneral. Donk se. Le premye Octobre si Dieu veut. Tit mizik la se pale senyè. Donk mwen envite ou a abone avèk chanèl youtube nou ki se Adorateur Bertin Dorvilmar. Si w poko abone avèk chanèl youtube nou paske mizik la ap sòti ofisyèlman sou chanèl youtube nou. Donk nou envite ou a abone avèk chanèl youtube nou pou w kapab okouran de lè ke mizik la li menm li sòti. Donk dat sòti ofisyèl la se le premye Octobre. Donk Bondye beni nou mwen te kontan jodia ankò mwen te kapab avèk nou donk nou pral priye le Senyè pou nou remèsye l pou se moman ke nou avon pase Senyè nou di w mèsi nou rann aksyon de gras a ou menm mèsi pou moman sa ke nou pase ansanm jodia avèk zanmi nou yo mèsi pou chak moun ki te online ansanm avèk nou Senyè E mèsi pou sa ki pral gade nou, Senyè, an difere. Pèmèt ke pawòl sa yo kapab vrèman fè enpak nan lavi nou, Senyè. Ede nou mete yo an aplikasyon pou nou devlope reyèlman avèk Ou yon entimite pwofond. E konsa Ou kapab jwenn nou selon kè Ou. Ou kapab vrèman wè de nou dè adoratè k ap adore Ou an lespri e an verite. Se priyè nou adrese a ou menm, o non de Jezikri, Li ki vi ki règne o siècle des siècles. Amen. Bondye beni ou. A dimanch si Dye ve. Mwen te kontan pou ou te la avèk mwen, mwen te kontan pou m te la avèk ou. Tchao.